Pèp la k ap goumen, nou menm ki akonpanye pèp la antanke avoka, nou vin di, OEA, se li menm ki konstitye yon enstabilite kwonik anndan peyi Dayiti. Se li menm ki pa vle demokrasi pran jarèt anndan peyi Dayiti. Se li menm ki akonpanye kriminèl ki nan tèt pouvwa a ki se Jovenel Moïse pou yo kapab vyole konstitisyon an. A chak fwa n ap raple genyen prezidan OEA Almagro, sekretè jeneral OEA Almagro ki te di Jovenel Moïse manda l poko fini, se 7 fevriye 2022 manda l ap fini. Ebyen jodi a kòman pou menm moun OEA yo vin debake nan peyi Dayiti pou y ap vin di y ap fè dyalòg Ant aktè yo, si te gen aktè ki konsyan, si te gen aktè ki gen kolòn vètebral, se te yon fen de non resevwa pou yo te bay OEA. OEA te dwe debake bò isit, li pa t dwe jwenn yon moun ki pou pale avèk li. Men malerezman, nou pa genyen de moun ki gen konviksyon, de moun ki gen kolòn vètebral pou di yo se pitit Desalin, pou di se pitit Chalmay Peral yo ye. yo pap koube devan ti blan raketè nan entènasyonal la ki ap kreye enstabilite anndan peyi Dayiti. Jodi a, OEA debake ann Ayiti. Li pa mande, Èske 100 moun Matisan yo, èske yo sèj deja? 100 moun Bèlè yo, èske yo sèj deja? 100 moun Dèlma 18 yo, èske yo sèj deja? 100 moun Dèlma 6, Dèlma 2, èske yo sèj deja? Ebyen yo jwenn retrèt nasyonal malgre san popilasyon ap koule, ebyen kay chita avèk yo pou fè konplo kont popilasyon ayisyèn nan. Gon akò nou tande, nou wè nan akò sa a pa genyen chanjman sistèm lan, nou wè pa genyen tranzisyon de ripti a, nou wè pa genyen tranzisyon koupe fache a. Ebyen se sak fè nou di Se yon konplo kont pèp ayisyen an e pèp ayisyen an pa p aksepte l e se sou baz sa a n ap mobilize jiskaske nou jwenn wout byennèt la. N ap salye laprès pale, ekri, televize e an liy. Jodi a prezans nou devan Ekzagòn nan nou menm onivo Petyonvil se pou vin vin pale avèk l'OEA pou nou di l. Aprè tan de masak ki fèt andedan peyi a, prèske 17 masak, nou pa tande vwa l'OEA, nou pa tande vwa Lèzetazini, nou pa tande vwa Lafrans, nou pa tande vwa anbasad Kanana ki di yo se zanmi Ayiti. Nou menm, nou pran lari a jodi a lòske n tande l'OEA vin. Pès kal li nan Ekzagòn nan pou li vin fè kisa? Vin fè dyalòg. Dyalòg nan kisa? Se nan boul je l'OEA la, li wè 7 fevriye manda Jovenel fini, Jovenel akapare palè nasyonal pa fòs zam ni ke l pran l. Jovenel Moïse mete nan chak katye popilè yo yon gwoup nèg ak zam e l deklare yo se gang, 2 moun ki te ka itil peyi a, 2 sitwayen ki te kapab itil peyi a ki te ka travay pou peyi a yo fè yo pase pou bandi andedan peyi a nou menm nou di non e gang deta sa Jovenel ap òganize andedan peyi a pou antrave kadav frè ak sè nou yo nou di loya vin pran Jovenel ale avèl pou pèp ayisyen an kapab pran kònèsansi. Kote ou wè yon nèg k ap laloz, yon nèg k ap laloz nan batay pèp la, bloke l. Nou te di machin pa p pase devan nou, paske nou pa konn si pa gen gang phtk yo ladan l, nou bloke yo. E nou di pèp la, nan jou k pral vin la yo, n ap bloke phtk, n ap bloke politisyen k ap laloz yo tou, ki koz pèp la. Nan Matisan, nan Dèlma 2, nan Site Solèy, nan Bèlè ap soufri. Fòk ou ka kenbe pozisyon w. Fòk ou kenbe pozisyon w. Pa di se yon bagay nan radyo epi w ap fè yon lòt bagay. Jodi a, si moun yo nan grangou, yo nan mizè, yo nan ensekirite, tou gon pakèt moun ki responsab. Sa k fè yo responsab? Se paske lè de ti blan pye chèch vin ann Ayiti, olye yo boude yo, yo ap modle tout pawòl pou y al pale avèk yo. Nou di jodi a. Jodi a nou la, demen n ap la ankò paske yo di se 3 jou e nou ap di pèp ayisyen an. Se menm OEA sa a ki te bay Rejid la chanpwèl Mateli avèk Jovnèl. Nou di batay la pa p kanpe. Tout kote nou ye, n ap leve kanpe. Nan jou la yo ki pral vini, nou pral pase avèk vitès kwaze a moun Dèlma, moun Lali, moun Site Solèy k ap mouri, moun Gran Ravin, moun Matiso Fontamara. Nap bloke devan lakay nou paske fò n pa kite machin kidnaping Jovenel la pase, fò n pa kite men kap laloz nan politik yo pase paske jodi a fòk on moun pou peyi a chanje fòk gen de moun ki fè sakrifis jo on moun pa ka gon pozisyon yè jodi a w gon lòt pozisyon ou nan tout radyo wap mache pale di fòk ou chita fòk ou jwenn on solisyon ou pa ka jwenn solisyon a Jovenel Jovenel fè masak lasalin Jovenel fè masak bèlè Jovenel. patisipe nan dilapidasyon fon petwokaribe, kisa w pral di a Jovenel? OEA di Jovenel manda l pou 2022, kisa w pral di a OEA? N ap gonfle venn nou pou n chavire sistèm nan pou moun Lasalin yo kapab viv tankou moun. Mèsi. Se konsa, fòk gen de moun ki fè sakrifis, se sa k fè nou menm majorite sa w wè la, nou menm nou la. Mèsi. Bon, e pa bliye nou menm yon lòt manm Port Nouveau-Alliance, Pèp Sektè Demokratik la, nou prezan la vin devan OEA. Paske pa bliye, depi 5 an Jovenel Moïse ap fè ogle ti bòt la, chak komisyon kouvi ki vin an Ayiti, si w pran 8 antite jodi an ki konpoze di pòt, paske di pòt se yon pòl politik ke li ye, tout moun sa yo se yo ki toujou nan chita a blan. E nou vin la pou nou di avèk OEA, yo asasine moun anndan tout katye popilè anndan peyi Dayiti. Nou pa janm tande kote Òganizasyon selil dwa zimen anndan OEA di anyen. Yo rantre yo pran komisarya. Nou pa janm tande oken selil dwa zimen anndan OEA di anyen. Jodi a, lapolis nasyonal, ki se sèl enstitisyon legal ki gen anndan peyi a, lapolis nasyonal kraze. OEA pa di anyen. Paske jodi a, pa bliye, nan rapò Madam Lalime t al prezante sou tribin Nasyonzini an, li te di se gras a Jenèv 3 fanmi e alye phtk ki se yon òganizasyon kriminèl ke yo kreye anndan peyi a, ke yo menm yo te di se gras avè l ki te fè ensekirite a bese anndan peyi a. Ebyen jodi a, òganizasyon kriminèl sa a, y ap mete moun deyò Matisan, y ap mete moun deyò anndan tout katye popilè yo, yo rantre yo pran komisarya. Jodi a, yon bann jèn gason ki te fèmen etid yo anndan inivèsite, te pran nan al rantre nan lapolis, ki te pou vin rann sosyete a sèvis. Anben anpil ladan yo jodia yo preske dezète, yo preske kite lapolis e se sila yo mouri pou yo menm jwenn ti chèk la, yo oblije kouche madanm yo, yo oblije kouche pitit yo pou yo ka jwenn ti chèk la. Ebyen se sa fè jodia lè w gade lapolis mwen di ki se yon enstitisyon legal ebyen lapolis kraze. Yap rantre anndan komisarya, yap dezame polisye, yap met dife anndan komisarya. Ebyen jodia menm jan nou konnen anndan enstitisyon sa li gen de vwayou men nou konnen gen de eleman gen de moun onèt ladan l ki fè de sakrifis Pou yo te ka bay popilasyon an sekirite. Ebyen jodi a nou di vi avèk tout ensekirite, vi avèk tout sa k ap fèt anndan peyi a, OEA pa janm pran pozisyon pou pèp ayisyen an. Pa bliye OEA, nou di tout eleksyon truke ki fèt anndan peyi Dayiti, se OEA ki toujou òganize yo. OEA te gentan pran pozisyon pou Jovenel Moïse Tòk Tòk Detibòt paske l te di manda l ap fini 7 fevriye 2022 e jodi a nou di OEA pa ka jij e pati alafwa. Ebyen se sa k fè nou menm onivo Alyans Pèp e sektè demokratik la, Nou chwazi pa vin chita avèk Oea e w ap wè antite sa yo ki vin la. Oea vin maten yo t ap la, Oea vin aswè yo t ap la, kèlkanswa lè Oea te vin la yo t ap toujou la, paske se de tchyoul, paske se de restavè, nou di moun sa yo yo se chabon dife, yo limen, y ap boule w, ou etèn yo y ap sal ou paske w pa ka fè anyen avèk ni nèg ki nan Dipòt, ni nèg ki nan Tèt Ansanm, ni nèg ki nan sesi, ki nan sela, ki nan selankò. Enben jodi a nou menm, popilasyon an, nou vin la pou nou vin di Oea li pa byenveni nan peyi Dayiti pou l ramase pakèt li, pou l ale paske jodi an nan kriz ke nou ye la OEA pou bon kou ladan. Se te Benel Didier kòdonatè nasyonal ak Alyans Pèp, manm Sektè Demokratik Popilè. Mèsi.